Bonjour, bonsoir à la famille. Avec plaisir, nous rentrons la KO pour capable de une nouvelle émission. Un véritable melting pot pour vous. Et c'est parti déjà. Mais d'abord, les titres de l'actualité. Nous avons communiqué qui publié mardi à ambassadeur. Delege pèmanant Ayiti bò kote unesco, Dominique Dupuy, anonse ofisyèlman eleksyon Repiblik Dayiti nan Konsèy Sekirite unesco. Eleksyon yo dewoule jounen madi a nan Pari nan kad 41 nyèm sesyon konferans jeneral òganizasyon an. Chanselye ayisyen an, Claude Joseph, konsidere kòm yon viktwa eleksyon Repiblik Dayiti nan Konsèy Egzekitif unesco, mwen felisite delegasyon pèmanant unesco a, Komisyon Nasyonal Ayisyèn Koperasyon avèk unesco e tout ekip Ministè Afè Etranjè la ki yo menm pèmèt bèl viktwa sila a, daprè sa nou kapab li nan tweet chèf diplomasi ayisyèn nan. Lapolis, gwo koze, nasyonal Dayiti apreyande 750 moun daprè dènye bilan ki sòti, bilan ki reyalize pa bò kote pnh lan pou peryòd sòti 21 oktòb a dat, kote yo kominike bay laprès jounen mèkredi an, endividi sa yo jwenn arestasyon yo notaman pou ka vòl, vyòl, anlèvman, detansyon ilegal zam a few, daprè pòtpawòl enstitisyon an Garry Desrosiers ki li menm tou fè eta 15 zam a fe ki sezi nan sans sa. Yo gen manda damne. Yo menm se 3 ajan Direksyon Jeneral Polis Jidisyè ki dwe kite peyi an trè pwochènman an direksyon peyi Turkey yon mannyè pou kapab rapatriye Samir Handal ki jwenn arestasyon ni pou enplikasyon prezime nan asasina Jovenel Moise Se sa pòtpawòl lapolis nasyonal Dayiti an Garry Derosier anonse pandan li raple ke mesye Handal te fè objè yon manda entènasyonal. Repiblik Dominikèn refoule nan peyi Dayiti sòti janvye 2021 a dat 31 mil 764 ayisyen san papye daprè done statistik ki sòti pa bò kote Direksyon Jeneral Migrasyon. Anfen. Mil goud se kantite lajan Ministè Edikasyon Nasyonal reklame pou kapab pèmèt elèv yo patisipe kòm frè degzamen nan egzamen nevyèm ane fondamantal ane sila a, se sa ki anonse jounen mèkredi an pa bò kote otorite yo nan ministè a nan yon dokiman ki adrese ak diferan aktè nan sistèm edikatif ayisyen an. Vous avez le menu! Soyez les bienvenus! RL prod se vous, RL prod se pou vous, l'info 24 heures sur 24 Alors c'est parti pour votre émission La police nationale d'Haïti prezante jounen mercredi an bilan aksyon li antreprann sòti 21 octobre a dat Daprè pòt pawòl pnh lan Garry Desrosiers plis pase 750 moun jwenn arestasyon sou tout teritwa nasyonal la. Omisid, vòl, vyòl, asosyasyon malfetè, kidnaping, se fè yo repwoche moun sa yo. Yon lòt kote, plizyè bandi jwenn lanmò yo nan echanj de tir avèk lapolis, daprè pòtpawòl lan. Malfra sa yo genyen ki blese tou nan echanj de tir avèk lapolis e anpil nan yo jwenn arestasyon yo pandan yo nan lopital. Yo gen manda damne nan men yo. 3 ajan direksyon jeneral polis jidisyè dwe kite peyi a trè pwochènman an direksyon peyi Turki, yon manyè pou kapab pwosede ak rekiperasyon enkilpe Samir Handal ki jwenn arestasyon ni pou enplikasyon prezime nan asasina Jovenel Moïse, se sa pòt pawòl lapolis nasyonal Dayiti an Garry Desrosiers anonse pandan li raple mesye sa te fè objè yon manda. notamman a la Direction Centrale de la Police Judiciaire. An total, genyen 760 arestasyon ki fèt, don yon swasantèn pou anlèvman, konplisite danlèvman, detansyon ilegal zam, trafik de dwòg, trafik de marijuana, asasina, asosyasyon malfetè, vyòl. Genyen 5 moun ki malerezman mouri. nan aksidan sikilasyon, gen 15 lòt ki blese toujou nan aksidan sikilasyon e gen 2 tiye avèk zam blanch. Pou pi piti, genyen 15 zam ke lapolis sezi e konfiske du 21 a dat. Swit a operasyon nan Nòdès lapolis mennen madi yè lan nan yon depo ki rele. kay nan Tiga kote ke lapolis sezi 4 fizi daso e polisye sa a ke misye te tiye jou sa a rele Jude Maurice ki te nan sekirite rapwoche ansyen minis kilti ak kominikasyon Pradel Henriquez kote ke te gen plizyè lòt moun ki te blese tou lò de fiziyad sa a nou kapab di. Swit a asasina prezidan Jovenel Moise ki te fèt dan la nwi di 6 o 7 jiyè 2021, dcpj pa entèmedyè de Interpol te solisite yon notis wouj ki ekivalan ak yon manda darè entènasyonal kont Samir Handal pou enplikasyon n prezime nan asasina prezidan an. E se swit a notis wouj sa a ke dcpj te enfòme depi vandredi ke li te pran vòl pou l al Turki, de Miami a Turki. E a Turki, e pou li ale nan peyi Mwayen Oryan. E swit ak kontak dcpj. etabli avèk FBI, egalman avèk Ministè Afè Etranjè, ki fè lyezon pou dcpj avèk Latirki e yo pwosede arestasyon Samir Handal e pou le moman gen 3 ajan ki dezinye pou al chèche Samir Handal a Turki. Dcpj arete le 14 novanm 2021 Cher Wilgens. ki te ospitalize nan yon sant ospitalye o nivo Taba, kote ke li tal pran swen, e swit a echanj de tir ke yo te gen avèk lapolis nan Kwadèboukè, e pou le moman li sou kontwòl dcpj. Egalman lapolis pwosede arestasyon Wenson Hyppolite ki se li menm yon gang ki te ospitalize nan lopital a Pòtoprens, e kote ke misye te viktim swit a echanj de tir avèk e gwoup gang parèy li, kote ke yè lapolis te posede arestasyon nan sant ospitalye sa a. O nivo komisarya Kwadeboukè, e komisarya Kwadeboukè arete transfere a la dcpj Guerlande Saintime, 41 an, li te an posesyon de 218 gram de marijuana o moman de yon vizit nan prizon sivil Kwadèboukè a. e li te disimile li nan yon sandal vandredi 5 novanm ki sot pase la. E ankò nan Kwadèboukè, dcpj lapolis transfere oubyen komisarya Kwadèboukè transfere y a la dcpj va via BLTS Peterson Lindor 26 an ki te an posesyon de 208 gram de marijuana. Nan Gonayiv, lapolis pwosede arestasyon Céance Felson ki genyen 26 an, Résilus François ki gen 38 an, mesye sa yo tap ransone moun nan mache Gonayiv la e nou jwenn nan men mesye sa yo yon pistolè de kalib 9 milimèt ki se pwopriyete pnh e nap note ke zam sa nèg sa yo te vòlèl ka yon polisye yè de sla 4 an. Konferans, yon konferans pou laprès, e alò pati Bwouklin nan Site Solèy la bay. Nou konnen zòn sa a se yon zòn ki li menm nan difikilte paske yo pa ka jwenn dlo, yo pa genyen elektrisite, ebyen yo koupe dlo yo avèk elektrisite. Donk pati advès lan, mesye sa yo akize les membres du G9 en famille et alliés ki alabaz koupur sila, se nan sans sa yo bay konferans pou laprès sa a. Jounen jodi an pou kapab mande otorite yo di kichòy epi pou bagay yo kapab chanje o nivo de Site Solèy. 2021. Konferans pou laprès Nou salye laprès an jeneral pandan nou pap janm sispann felisite yo pou kouraj yo ki pa janm absan lan tout evenman pou pèmèt popilasyon an enfòme de tout sa kap pase nan peyi a. Jpèp pou liberasyon ki se yon zouti enpòtan nan batay pou gen vrè chanjman tout bon nan peyi a. Ki ki tou ranmase pwoblèm katye defavorize yo pou fè lemond konnen sa k ap pase ki pa janm bouke fè rezistans ak fòs fè nwa yo ki chak jou soti pou mete dlo lan je popilasyon an. Jpèp deside yon lòt fwa ankò fè peyi a konnen popilasyon an pa kapab ankò. Lè nou konstate moute lavichè a koze ensekirite a k ap vale teren, koze kidnapin, ti machann ki pa ka louvri komès yo, chofè taksi ki pa ka pran lari koz yo limite, anpil gwo magazen ak biznis k ap fèmen pòt yo poutèt nèg ak zam k ap ransone yo, plis yon pakèt gwo lòt pwoblèm ankò. Nou wè peyi a plonje nan yon kriz ekonomi san parèy. Lè nou konstate yon gwoup gang federe tèt li yo je nèf ane anplis nan ekonomi san parèy. Lè nou konstate yon gwoup gang federe tèt li yo je nèf ane an fanmi, non sèlman k ap touye pitit pèp la ak bal, qui entre dans empêcher camion gal sorti dans terminal Varéa pour alimenter entreprise et voilà, on va se quitter avec un reportage de nos confrères de Radio Télescope. Reportage sur situation Fwon Inifye Transpòtè ak Travayè Ayisyen yo kanpe an kwa fas ak evantyèl desizyon ekip gouvènmantal aktyèl la ta pran pou ogmante pri pwodui petwolye yo sou mache lokal la. Se t ap yon movèz desizyon nan sikonstans aktyèl peyi a kote malere malerèz pa sispann moute lesyèl pa do akoz klima ensekirite a ak lavi chè a. Montes Joseph se kowòdonatè jeneral estrikti sila. Sektè transpò terès la ayisyen an mande tout sendika nan 4 kwen peyi a ak tout lòt sektè ki konsyan ke peyi a p ap dirije pou ede n bare anwo, bare anba pou anpeche gouvènman defakto Ariel Henry a monte pri gaz la. Pi lwen sendikalis la fè konnen pwodui sila ki se yon pwodui transvèsal ap gen repèkisyon dirèk sou ti malere, malerèz nan peyi a. Lè l monte, l ap gen konsekans sou pri tout pwodui premye nesesite yo nan peyi a. Si pou pwodui petwolye yo ta ogmante sou mache lokal la, fòk responsab Leta yo ta teni kont de sibvansyon sible nan kad demach sila a, dapre Montes Joseph. Nou pap kite gouvèneman defakto Ariel Henry a dekonsè avèk sektè prive mafya ki nan zafè gaz nan peyi a kwoke nan gòj transpòtè yo ogmantasyon pri gaz la san Sibvansyon sible a ki pral pèmèt mas moun ki pi pòv yo rale yon ti souf. Li denonse yon lòt kote, yon sektè nan boujwazi a ki ta dèyè demach sila a. Nan sans sa, sendikalis la mande popilasyon an pou rete mobilize ak tout modòd fitra ap gen pou bay nan mwa k ap vini yo, Nan pèspektiv monte pwodwi petwolye yo.